bonsoir à la famille. Avec plaisir on d'entrer la caillou pour capable boter baou une nouvelle émission. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes le 3 juin, c'est ça, 2022. Nou espere ke tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila isit kou a letranje. Menm si an Ayiti sa va trè mal paske kant wap gade sitiyasyon ki gen an fas sitou sou le plan sekiritè enben ou ta kapab di ke sa n mache pa. Men ekoute nap eseye tchebe kanmenm paske nou konnen ke nou se yon pèp la ki rezilyan. Se pati pou vòtre emisyon kòlèg a parle kòlèg lòm de 400 mawozo donk nou konnen kòlèg. Li fè pati baz 400 mawozo, genyen lanmò sanjou, genyen ronal, azou pèm, genyen tou gaspiyay. Donk, anpil tèt ki nan baz 400 mawozo a. Men ekoute, kòlèg vle koupe kou ak yon seri de rumè ki ap sikile. Men dabò fò n di ke nou menm tou nou pral kòmante paske gen bagay li di la, m ta kapab di ki atire atansyon m. Ba wi, e kisa l ye? Nan yon voice apèn 2 minit, kòlèg di ke li pa nan vòlè. Sa ta vle di la, blòk kote kòlèg li ye a, donk moun ka mèt pase la san pwoblèm paske kòlèg di li menm bon, kounye a se sosyal l ap fè tèt chaje. Men l di ke l te konn fè sosyal deja. Men pou lenstan, li lage kò l nan sosyal la nèt. Sa vle di kòlèg p ap vòlè. Kòlèg, silvouplè! Ou pap fè kidnaping? Kòlèg silvouplè, ou pap kanpe machin sou wout la ankò? A ben wi, paske kant on antan sa, e byen sa se premye bagay ki kapab vin nan tèt nou. Men ekoute, konsènan lanmò san jou, le duel a distans ki gen antre kòlèg, gaspiyay e lanmò san jou, e byen m ta kapab di kòlèg fè yon deklarasyon jisteman pou dir ke, ben ekoute, pa gen pwoblèm antre nou menm ak lanmò san jou. Baz la toujou respekte yerarchi ki genyen an, sètadi lanmò san jou se li menm ki toujou chèf baz la. Eske se vre ou pa? Paske ekoute, nan yon premye tan te gen pwoblèm antre kòlèg a lanmò san jou. Brèf, vin gen ti pwoblèm antre gaspiyay a lanmò san jou. E jounen jodi a la kòlèg di ke. Ekoute baz la pa gen pwoblèm antre yo. Sa di m yon bagay wi men jistavan ann kite kòlèg pale. Ond, Sa pral depan de lè n ap tande vwa. Mwen se kòlèg. Nou konnen vwa sa deja. Pou moun k ap site non m, a chak fwa yon zak fèt nan komin nan, mwen priye nou an gras silvouplè pa site non m a chak fwa yon zak fin fèt nan komin nan. Paske. Bagay sa yo mwen pa ladann ankò. Nou tande? Bagay sa yo mwen pa ladann ankò. Konnya kòlèg fè sosyal. Anplis m te toujou konn fè sosyal. M te toujou konn fè sosyal sa ka rive m ap travèse m gen zam nan men m m wè yon machandiz m pran l men m te toujou konn fè sosyal. M te toujou konn fè sosyal. Men sèlman ke mwen di nou pa site non m nan bagay sa yo ankò paske mwen pa fè yo. E m priye nou an gras, an gras, an gras moun pa site non m nan radòt sa yo ankò. Paske lè kòlèg te konn fè de seri de bagay. E bagay serye l te konn fè. Li pat konn fè radòt. Pou ajoute yon ti bagay, anplis de sa mwen di a, moun k ap di mwen avèk lanmò nan divizyon an, pa gen sa pyès. Lamò se chèf kwadèboukè. Tout moun konn sa. E nou tout asepte Lamò se chèf kwadèboukè. Nou ini nou pou nou viv. Mèsi tout moun. Sa pral depan de lè n ap tande vwa. Mwen se kòlèg. Nou konnen vwa sa deja. Pou moun kap site nonm a chak fwa yon zak fèt nan komin nan mwen priye nou an gras silvouplè pa site nonm a chak fwa yon zak fin fèt nan komin nan paske bagay sa yo mwen pa ladann ankò. Nou tande? Bagay sa yo mwen pa ladann ankò. Konnya kòlèg fè sosyal. Anplis m te toujou konn fè sosyal. M te toujou konn fè sosyal sa ka rive m ap travèse m gen zam nan men m m wè yon machandiz m pran l men m te toujou konn fè sosyal. M te toujou konn fè sosyal. Men sèlman ke mwen di nou pa site non m nan bagay sa yo ankò paske mwen pa fè yo. E m priye nou an gras, an gras, an gras moun pa site non m nan radòt sa yo ankò. Paske lè kòlèg te konn fè de seri de bagay. E bagay serye li te konn fè. Li pat konn fè radòt. Pou ajoute yon ti bagay, anplis de sa mwen di a, moun k ap di mwen avèk lanmò nan divizyon an, pa gen sa pyès. Lamò se chèf kwadèboukè. Tout moun konn sa. E nou tout asepte Lamò se chèf kwadèboukè. Nou ini nou pou nou viv. Mèsi tout moun. La première chose qu'il faut se dire, eske gen yon moun ki tire zòrèy nèg yo? La deuxième chose c'est que pa bliye nèg yo anfas lapolis. Tanzantan lapolis ap mennen kèk operasyon la. pou ta kapab arete ou byen touye 2 3 grenn. Men le fèt ke vin gen yon dekonsètasyon o nivo de baz la, sa ap tradwi ou byen li siseptib a yon sòt de vilnerabilite gwoup 400 mawozo a. Si. Pa gen sa n ta kapab rele yon veritab fizyonman antre sòlda ki fè pati baz 400 mawozo a, ebyen baz la ap vin frajil. Paske ekoute, jounen jodi a la, si kòlèg anfas lanmò san jou, si gaspiyay anfas lanmò san jou, pwoblèm. E sa ta kapab menm rive ke si y ap batay antre yo, ebyen lapolis menm tou pote boure nan batay la, sa vle di pwoblèm. Donk nèg yo vle an kèlke sòt redinamize baz la epi di tout bagay anfòm e antant. Bon, antouka, se pa sa anpil moun te espere paske nèg yo, anpil moun espere ke ben divizyon total, tankou jan Tizo toujou di sa nan kan enmi an, epi pou ke lapolis kapab jwenn yon travay fasil. M ta sipoze fè yon emisyon sou Zo wi paske ben sa fè 1 bay kon a pa antandi Zo. Où est-il passé? Qu'est-ce qu'il fait? Eske li resevwa dè menas, dè presyon pou li pa pale ankò paske misye te kòmanse di anpil bagay nan jounen jodi a la oubyen eske lajistis file nan dèyè zo tou paske ekoute si ou se dyab ou dyab menm lè ou konvèti e m panse ke gen kesyon pou reponn èske ou konprann? Donk Zo e m ta renmen antre an kontak avèk ou paske gen kesyon fòk ou ta reponn. Eske nou konprann? Donk, kòlèg pale, an tou ka, n ap tann sa k pral vini an. N ap tann paske baz 400 mawozo m ta kapab di se veritable reken nan lanmè a e se li menm ki toujou pwente di dwa. Eske nou konprann? Bref, m ap mande chak fanatik kòmanse voye voice paske Fòm di nou ke genyen de presyon ki ap fèt la pou ta kapab revoke komisè Muscadin. M pa pou youn m pa pou lòt. Chèn nan se pou nou li ye. Moun ki vle antre nan mobilizasyon pou komisè sa rete nan pòs li, m ap tann voice nou paske nou kòmanse resevwa anpil voice. E moun ki kont ajisman komisè a tou voye voice nou. M ap tann voice nou paske chanèl la se pou nou. Fè pase vwa nou, fè pase revandikasyon nou. M pa vle pale nan dosye sa ankò. M pa vle fè kòmantè nan dosye sa ankò. Men ekoute, li rete a nou menm pou nou voye kòmantè nou. Paske dapre enfòmasyon ki rive jwenn mwen, se ke gen reyinyon ki ta fèt oubyen gen reyinyon ki sou wout pou fèt pou kapab deside sou sò komisè. Muscadin. Alò yè genyen sa n ta kapab rele yon fiziyad ki fèt o nivo de blòk Jeral Batay. Yon fiziyad ki fèt nan yon premye tan yo ta di ke genyen 3 moun ki pèdi lavi yo. Men fò n di ke gen yon lòt enfòmasyon ki fè kwè se youn ki mouri lòt 2 yo pran bal. Alò gen plizyè lòt moun ki pran bal. 2 moun sa yo ki pran bal la ka yo a. parèt plis konplike. Eske nou konprann? Donk, e yon grenn moun mouri, nan 3 moun ki te touche atè yo, men jiska prezan m ta kapab di gon konfizyon pa rapò ak moun ki ta fè aksyon sila. Eske se lapolis? Eske se bandi ame? Ebyen jiske la nou ta kapab di, paske pou moun ki te sou plas yo di ke yo pa wè lapolis, aparamman ba se son de zòm zame ki yo menm fè fiziyad sila. Tèt chaje wi, tèt chaje. N ap vini avèk plis eksplikasyon pou wou. Genyen batay o nivo de Martissant, n ap vini toutalè avèk yon emisyon pou nou kapab pote tout detay yo ba wou konsènan batay sila. Paske gen anpil dosye e gen yon triste nouvel tou paske gen yon demwazel ki rele Hilaire Cadet ki resevwa yon bal li mouri sou plas pandan li sou do lakay li. M kwè se nan blok Fontamara a koz de batay Matisan ebyen demwazel sa li menm li pedi lavil. Se tris paske nou toujou ap plenyen pou sa le neg yo ap batay ebyen se toujou popilasyon li menm ki veritable viktim. de sa kap pase. Mwen m toujou di yo, pran tèren al batay youn touye lòt. Paske vous êtes tous bande de rakay. M pa gen pwoblèm avè nou batay, al pran tèren lib, al batay. Men je suis désolé pou ke se moun nan popilasyon sivil la kap pèdi lavi yo konsa, ba se two triste. Ou konprann? Se two triste. Antouka merci merci sa fè du bien paske m te pale avèk nou Roody pale avèk nou anpil lòt jounalis pale avèk nou Bob se pale avèk nou tout moun pale avèk nou on vient d'apprendre la libération d'Erika Erika manman n ki te vin kriye nan radio télé caraïbe après 13 jours de séquestration Erika jwenn liberasyon n hier. Se kanmenm yon ouf de soulajman pou la fami, men moun yo bay kòb kanmenm, rekòmanse a zewo, paske se sa lavi, kidnaping nan peyi dayiti, li apovri, pèmèt mwen fè pleonasm lan, moun ki pi pòv yo, paske n ap gade nou wè moun yo kidnape yo, poko janm gen yon moun yo kidnape pou pa gen de revandikasyon familyal pou moun yo. ap di mezanmi yo pa gen lajan yo pa ka fè anyen fè pa yo kidnaping se kidnaping ki mennen manifestasyon kòm si yo pran moun epi fanmi l oblije manifeste paske yo pa gon pyas men m poko janm wè yon kidnaping ki fèt sou yon seri de gwo potanta politik sou yon seri de gwo nèg ki ap vann zam ak minisyon. Na konprann, sa vle di, kidnaping nan li fèt pou malere. Ensekirite a li fèt pou malere. Men, bandi yo kite m di nou yon bagay. Menm lè nou ta gen anpil lajan nan pòch nou, se malere nou ye. Nou malere nan nanm nou. Nou malere nan konsyans nou. Nou malere nan fason nou aji. E. Kite m di n on bagay, menm lè w wè w se bandi, ou ta chita pale avèk anpil gwo zotobre, ou pap janm nan klas yo. Tande! Ou pap janm nan klas yo. Y ap itilize w, lè yo pa kab itilize w ankò, m pa konn sa y ap fè avè w, men yo pap janm nan klas. konprann byen sa map di nou an. Wi e map salye e bob se menm lèm ta ko nan radio a e PRR map salyew map salye guerrier Dieuseul map salye tout moun tout entènot yo tout moun ki te senpatize yo avèm yo mwen di yo mèsi mwen di yo mèsi m kontan m tèlman gen emosyon m poko ka jwenn mo. Nan ki eta ou rejwenn pitit ou? paske m konnen gen yon Bondye. Se yon timoun ki inosant e m konnen Bondye t ap pwoteje l. M pa t janm met nan tèt mwen l te ka mouri. Li gen nevan, se sa? Wi, li gen nevan. Eske pandan li retounen la, ou fè ti pale avè l? Kòman li di w li viv sitiyasyon an? Eske li konsyan de sa k pase a, de nan ki sitiyasyon l te ye? sa l t ap viv. Wi, li konsyan, li konsyan de sa k pase a. Men li di m li pa t pè yo. Li di li pa t pè yo? Non, li di m li pa t pè yo. Li te gentan, depi lè yo pran l nan, li te gentan rann kont kote l ye. Li konprann ke se nan prizon l te ye. Paske kote l ye a, li pa t ka wè solèy, li pa t ka wè anyen. Men li te gentan konprann ke se nan prizon l te ye. Epi li t ap tann. Hum Andy normal komsi Wi aparaman li nòmal aparaman li nòmal. Ok Uhmm wi wi kanmenm ou gen pou pos gen wap fèl wè medsen kanmenm paske aprè plizyè jou li pase pa lakay ou donk Wi Uhmm ok e lòt se chofè oubyen kouzen ki t avèl li ki kòman sa ye Wi se non sèlman li te chofè pou nou epi li te kouzen nou. E vwa m te pase e yo te tande m. Yo te tande m, e lòt moun nan dyaspora, lòt moun te senpatize yo avè m, e m pa, m prèske pa gen mo pou m, pou m ta remèsye yo. Paske aprè Bondye, se tout moun ki t ap sipòte nou, moun ki t ap pataje mesaj la, radyo a an jeneral, ki fè yon efè, m pa panse. M pa panse ki ta fè tout efè sa. E mwen di nou mèsi anpil pou bon travay nou. Nou nou ap fè yon bon travay. Bon mwen menm m pa moun ki te konn tande nouvèl men m te sezi pou jan sa te pase. M te sezi. E tout moun te tande m, yo te tande m egalman. Wi se kont ranson, se kont ranson. Mèsi anpil madam. Mèsi, mèsi Radyo Karayib, mèsi avèk tout entènot yo. Mèsi avèk tout patisipan yo. Dakò. Tout moun ki tap priye yo, paske priye, priye ak priyè yo monte, priyè yo monte epi gras la desann. Mwen di yo mèsi pou sa. Tout moun ki tap jene yo, moun ki pat konn Erika yo, tout moun ki te patisipe, ki te ba nou sipò nan jan pa yo, moralman, Tout moun sa yo mwen di nou mèsi paske mwen pap gen ase tan pou m ta site chak grenn moun ki ede paske te gen dè milye moun kap ede gen moun kap ede mwen pat janm konnen mwen pa konn mwen pa rekonèt yo mwen di tout moun sa yo mèsi map map di map priye pou nou map priye pou nou paske Bondye fè l pou mwen e m kwè lap fè l pou tout moun mwen di nou mèsi mèsi bon m pa gen mo m panse ke Ericka ap remèsye nou. Luckson Mizière se non yon polisye ki gen 40 lane. Li jwenn lanmò li se te nan dat 31 me pase a nan Martissant pandan li tap sot mennen pitit li lekòl kote bandi yo touye l epi yo ale akò a. Madanm polisye a di li chèche tout kote depi lè a. li pa jwenn kadav mari l. Murielle Séjour Misère kritike otorite polisye yo li di jiska prezan ki poko rann li vizit aprè bandi te fin asasine mari l ki te sou wout pou al ranpli misyon l ki se pwoteje ak sèvi pandan li fè konnen li gen dout sou vèsyon ki fè kwè polisye 24 trièm pwomosyon an ta mouri pandan li tap tante devye yon zak kidnaping. Ann tande. Kòm dabitid, chak maten lè l pral travay, nou fè ansòt ke mwen tou sòti ansanm avè l pou m kapab depoze pitit mwen lekòl. Epi nan maten sa a, nou sòti ansanm, mwen devan ansanm avè l epi timoun nan nou mete l dèyè. Lè l rive bò lekòl lan, se konsa nou toujou fè, mwen desann ansanm avèk. pitit la, li menm l ale. Epi, pandan mwen kite lekòl la, m voye je m, m wè do machin nan k ap rale. Epi, apèn yon senk minit, m tande yon detonasyon fèt. Epi, m wè machin ap fè bak, chofè moto ap fè bak nan zòn kote m ye an. Epi, menm kote m wè moun ap kouri, mwen m kouri tou. M al abrite m yon kote, m kanpe. Epi, m rale telefòn mwen pou m rele l, pou m mande èske l gentan pase, paske m tande tire. Kout sone m sone li pa janm pran apèl. M sone l li gen 2 bwat telefòn, m sone yonn li pa pran apèl la. M sone dezyèm nan, telefòn nan sone, yo koupe apèl la. M resone l ankò, yo di m moun m ap rele a fèmen telefòn l. Epi lè m wè pa gen aktivite nan lari an, m wè pa gen machin k ap pase, moun k ap kouri ankò. Epi le moman m di ban m ale pi devan, prèske nan zòn kote pou m antre pou m al lakay mwen. Epi se le moman pandan m rive, paske timoun nan lekòl nan Pènye 17. Mwen menm ma rès nan dènye 24 m kanpe la epi m wè yon bakòp lapolis ki pase. Epi se le moman yon chofè moto vini, li sòti nan limit kote bagay lan fèt lan, li avanse li di yo tire sou Luckson on polisye. Se le moman m mande kisa l ki sou di, li di wi se polisye Udmoa yo. tire yo se move ou non si lap devi yon tantativ kidnaping bal lan pap vini de kot chofè an non bal lan ap soti pa devan paske se yon bagay li wè lè nou ale sou plas mwen menm ansanm avek de twa moun apre le bagay lan fin fret nèt lè nal gade pou nou eske machin lan la vreman nou wè pot Machin nan ouvri, nou wè tou lè 2 èrbag yo eklate, nou wè san anndan machin nan, san atè an, epi pabriz lan gen orifis ladan, bon chofè an. Nan pòt la oubyen nan vit? Nan vit chofè an menm. Konbyen twou bal nou konstate? Non, m pa kapab di w konbyen non, paske gen youn ki tèlman laj, pa rete kwè ke se yon sèl ki pase ladan. Ki ren nan yo rale l met atè epi yo mete l nan yon lòt machin yal avèl. Moun ki te nan zòn nan ki di ke moun machin ki te tire sou li an yo fann yal avèl. Se 2 timoun li gen yo, yonn gen 4 an, yonn gen 1 an. 2 ti gason. Depi madi an nou la, nap eseye wè si omwen nou te kapab wè yon otorite paske li tap travay nan yon enstitisyon. Nou pa jwenn okenn otorite nan sèvis ke li te afekte. Ti an vin parèt. Ou menm salye nou menm. Li menm se nan pènye tèt menm. Li fèt la, li leve la, li marye la. Nan Kòsmosyon. Ki pwomosyon li ye? Nòlwès, vennkatriyèm pwomosyon. Li mouri a ki laj? Karant an. 3 jen la, sa pral fèt karant an, demen. Timoun yo anpe piti. Premye an ki gen katran, li wè ke l pa wè papa l. Sèlman di. Epa m pa retire inifòm papa l yo pou m lave. Men li gen chagren paske papa l te gen yon machin leta nan men l. Chak aprè midi, machin nan toujou vini, li pa wè machin leta mande pou li. Lòt lan gen 1 an li. Bon mwen menm m tanmen pou otorite ke l t ap travay ansanm avè l yo, kisa y ap di ansanm avèk fanmi an? Èske nòmalman se yon moun li t ap travay, li gen yon baz ke l te afekte avè l? Paske baz lan pa janm menm. Pou mwen yo gen numéro numéro madanm li en cas de besoin pa gen pèsòn mwen. Bonjour Guerrier bonjour Pierre Renel bonjour tout oditè oditris radio tele karayib e nou salye tout polisye ki ap koute nou atravè peyi a e nou voye senpati nou bay madanm avèk fanmi e polisye e Nixon e Misère e ki mouri. e nan kondisyon ke nou konnen ke li mouri a. O nivo Synapoh a, se yon bagay ke nap nap swiv lontan, kounye a mesye yo gen yon lòt pratik, gen yon seri de zòn depi yo touye polisye, yo yo tou ale avèk avèk kadav yo. Paran vin gen yon doub Pèn kounya paske non sèlman polisye a mouri men yo pa jwenn kò polisye a e n ap sonje ke pratik sa l kòmanse anndan lapolis la depi aprè operasyon 12 jan 12 mas 2021 an e lapolis pa t fè anyen pou te rekipere kadav 5 polisye ki te mouri nan vilaj de Dedye yo e sa vin bay mesye yo yon fòs Piske yo wè lapolis pa janm aji pou te pran kadav 5 polisye yo, ebyen kounya la mesye yo vin gen yon lòt pratik, depi yo touye yon polisye sa depann de zòn yo touye polisye a, paran pa janm jwenn kadav polisye a. E lapolis tou prèske pa fè anyen pou rekipere kadav polisye a. Kòman ou ka imajine yon polisye mouri pa gen anyen ki fèt kòm demonstrasyon, pa gen anyen ki fèt kòm fòs. Mwen menm mwen te di l nan yon emisyon, lè w touye yon polisye, se senbòl Leta ou atake. Lè w touye yon polisye avèk inifòm sou li, menm lè w touye polisye avèk inifòm, ou pa touye l avèk inifòm, polisye a reprezante sa l reprezante a, li fè pati de yon enstitisyon. Men, nou wè ke gen yon lejète. o nivo eta majò lapolis la dèfwa ki pa janm bay dè replik pa rapò avèk sa k ap pase yo. Nou menm o nivo Synapoh a sa endinye nou anpil e n ap tire sonèt dalam sa lontan lontan pou nou mande wo eta majò lapolis la, pou nou mande responsab yo o nivo lapolis la. Lè yon polisye mouri, fòk gen dè entèvansyon ki fèt pou pèmèt ke yo rekipere kadav polisye a. Ou kapab imajine, polisye a mouri, li kite 2 pitit gason, epi paran l pa ka jwenn kò a ankò pou yo rann li yon dènye omaj. Kòlèg li pa ka jwenn kò a pou yo rann li yon dènye omaj. Mwen, m panse ke pratik sa a, li sipoze fini. nan lapolis nasyonal dayiti. Sa k fè ke nou toujou ap mande popilasyon an pou yo kolabore avèk lapolis, pou yo bay lapolis enfòmasyon pou pèmèt ke lapolis kapab mennen operasyon jan yo sipoze, jan yo sipoze mennen l lan. Paske sa k ap pase la yo. Jounen jodya la li pa bon. E mwen mwen di w ke pratik sa li kòmanse se depi aprè 12 mas, pa t gen anyen ki te fèt kòm replik pou te rekipere kadav 4 polisye swat yo plis ajan bòy la, ebyen se youn nan bagay ki vin fè nèg yo vin an konfyans, ebyen depi yo touye yon polisye e nou genyen prè de yon kenzèn de polisye nou genyen sou lis nou la ki mouri nan kondisyon sa ke paran yo pa janm. te jwenn kadav yo. E nou menm onivo Synapoh a, n ap atire atansyon Direksyon Jeneral Lapolis la, fòk gen de bagay ki fèt pou kapab pratik sa pou nèg yo kapab sispann li. E Synapoh a tou ap di ke li pran nòt de yon arete. e gouvèneman an sòti, bon nou pa gen twòp bagay ke pou nou di sou li paske nou poko gen dokiman nan men nou, men sèlman nou pran ak de yon arete ke gouvèneman an li fè sòti, lè yon polisye mouri nan egzèsis fonksyon l pou paran l kapab jwenn chèk li an pèmanans. Epi gen lòt bagay ankò ke yo prevwa a chak fwa ke yon polisye mouri nan egzèsis fonksyon l. Nou poko gen dokiman ki nan men nou, n ap tann ke nou genyen dokiman an epi pou nou kapab analize l, lè sa n ap genyen yon pozisyon. parapò avèk dokiman e Synapoha 3 ap lanse yon mesaj bay chak grenn polisye pou nou pou n di polisye yo veye tèt yo pran anpil prekosyon paske lari a li pyeje mwen m pa ka di yon polisye sou bezwen pou pa sòti men konn ak kiyès w ap sòti nan zòn ou rete a kontwole zòn ou lè nap pral travay fè ekip pou nou pou nou pa nal travay paske mesye yo menm se ekip yo fè poukisa nou menm tou antanke polisye nou paka fòme ekip pa nou tou poukisa nou paka met tèt nou ansanm dèfwa lè nou nan yon zòn poun di bon zòn sa menm menm jan ke nèg bandi a li kontwole yon zòn. Nou menm tou si gen 10 15 polisye tou ki abite nan yon zòn nou ka di bon zòn sa sa e zòn gang pa nou li ye tou fò n pwoteje zòn nan tou met fòs nou ansanm nou menm pou n di bon nèg pa ka vin fè sa yo vle anndan zòn sa ou konprann sa m di w li enpòtan pou chak polisye jounen jodi a konprann ke lavi yo chak menase. Lavi chak polisye menase, e sa fè ke nou menm, pou nivo Synapoh a, nou lanse mesaj sa bay tout polisye pou n di polisye yo met tèt yo ansanm, fòme ekip pou yo defann tèt yo, pou yo defann zòn yo, paske si gen de zòn ki kontwole pa de nèg ame, nou menm nou se de fòs legal, nou ka met tèt nou ansanm pou n kontwole blòk pa nou, pou n pwoteje tèt nou tou. Mèsi anpil Lionel Lazarre. Se sa map di nou an wi komsi polisye lè yo mouri se komsi son chen k mouri se sak fè mwen menm m pa dekouraje yon nèg ki pral nan lapolis men lè w pral nan lapolis toujou mete nan tèt ou ke jounen jodi a la pa gen dinyite nan enstitisyon sila eske nou konprann se ta di se pou direktè jeneral la se pou komisè yo se pou lòt nèg men nou menm. ki nan lari an, k ap goumen, k ap fè djòb sal la, ebyen m ta kapab di, bagay yo trè grav pou nou, paske lè nou mouri, men kòman fanmi nou ap lage nan lari an. Dèfwa, pwoblèm sa a, nou rankontre li anpil, paske ou konn tande, yo bay de twa ti chèk pandan de twa mwa, epi apre, madanm nan ap mache nan enstitisyon an, sa w tande alalòt polis y ap koze avè li, à besoin prendre.